Sil. Yon gwoup mèsenè Ris ta deja nan peyi Dayiti pou konbat ensekirite a, selon Daily Mail, dapre divès dokiman sekrè Pentagone ki pran lari. Gwoup mèsenè Ris sa yo ki rele Warner Group deja opere pou pi piti nan 6 peyi nan kontinan Afrik la e m pral ba ou detay, medam, matmwazèl e mesye. Ka Mateli vin pi grav toujou, 5 rezon ki montre aklè li patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse e le ou la fason l ap pran kòd nan dosye sa a. Humm. Allo Gary Bodo, sanble sous la pa bay bon dlo ankò. Medam, matmwazèl e mesye, ansyen prezidan chanm depite a panike, li vole kite Lèzetazini Damerik, l al tonbe an Ewop. E m ap fè ou konnen, nan jou k ap vini yo la a, ebyen viza plis pase 70 depite nan senkyèm lejislati a pral koupe depite sa yo ki te pran lajan nan men Gary Bodeau pou te vote Fritz William kòm premye minis. N ap fè yon kout pye nan peyi Honduras mezanmi pou di m ka di koze sa, yon gwoup medsen dekouvri yon ravèt ki mouri nan bouboun yon fanm. Mezanmi bagay la konplike, kòman ravèt la fè pas antre, gen detay pou konnen. Yon wikenn rete yon wikenn e depi wikenn nan rive se plezi gaye. Frè e sè byeneme nan atik 32 nan konstitisyon maryaj la nou gen pou nou pale de poligami. Si l twòp pou ou, eske w prè pou w pataje l? Rale chèz ou chita konfòtableman an, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Menm la a pranm, menm la a pranm Ebyen mèsi a chak fanatik ki te kòmante Repons lan se lonbraj Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen Tou won san fon, tou won san fon Pa ezite kite eleman de repons pa w la kounya a nan kòmantè la Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye mwen di byen vini ak tout moun ki deja branche e jwayez pak kòman sa va lakay nou ebyen medam matmwazèl se mesye bagay yo konplike fòk mwen diw loksidan panike lèzetazini aktyèlman la de pyel nan sèl grenn soulye aprè fòm aprè enfòmasyon sekrè sa pran lari kòmanl fè pran lari ebyen medam matmwazèl se mesye map fèw konnen. Yon gwoup mèsenè peyi Risi ki rele Wagner Group deja kòmanse opere nan peyi Dayiti, selon Daily Mail. Divès dokiman pran lari nan Pentagone revele terifyan gwoup mèsenè Ris Wagner kap opere anba nen Lèzetazini deja nan peyi Dayiti aprè chèf gwoup la te òdone egzekisyon yon dezète ansanm avèk yon mas Eske nou ka di se mèsenè, men se Lèzetazini k di l se mèsenè. Antouka, ebyen frè e sè byeneme, n ap ba w enfòmasyon an san retire e san mete. Fòk mwen di w, gwoup Wanè se, gwoup Wanè sa a deja fè divès konba pou Lawisi, pou pi piti nan 6 peyi nan kontinan Afrik la. E pou sanble kounya medam matmwazèl e mesye yo kòmanse opere nan peyi Dayiti. Divès dokiman klasifye divilge pandan dènye jou yo la a revele nouvèl enfo sou gwoup mèsenè yo ki gen repitasyon ekstrèmeman brital ansanm avèk enpitwayab. Ane pase, chèf gwoup la te bay lòd pou egzekite yon trèt ansanm avèk yon mas aprè l tal jwenn Ikrèn yo ta pral depoze lapat sou li. Donk gwoup sa a se pa yon ti gwoup ki piti, se pa yon ti gwoup ki nan griyen dan, se kobrip yo ye medam, matmwazèl e mesye. Ebyen, toujou selon medya a, fòk mwen di w, gwoup teworis sa a deja. Gwoup teyoris sa selon medya Daily Mail ki deja an Ayiti ap opere anba nen Lèzetazini Damerik, viral an 2022 aprè yon videyo kote yo tap bat yon manb dezète ansanm avèk yon mas epi gwoup mèsenè sa yo ta deja pwopoze gouvèneman Ariel Henry an yo ap vini Ayiti pou vin lite kont gang vyolan yo selon sa dokiman ki pran lari a di. I pa ta mal nan i pa ta mal eey ba nou yon ti kout men mezanmi bagay la di pou nou lakay vyann bay pa gen zo. Gwoup sila ki deja opere pou Larisi an Afrik e yo gen lyen ansanm avèk Turki e Siri. Lè kapasite militè Ris yo epwize, ebyen se mèsenè sa yo ki pran kòmand lan mèdam matmwazèl e mesye selon sa ki di nan dokiman an. Hum! Responsab yo afime, li kapab enposib pou retrase sous orijin fuit sa a, paske divès militè responsab, Paske divès milye responsab nan gouvèneman ameriken an genyen petèt abilitasyon sekirite nesesè pou jwenn dokiman yo. Pandan plizyè lane, mèt gwoup sa ki se Yevgeny Prizohin, ebyen frèzesè byeneme, ou konnen m pa pale Russian, you understand? Yon pwòch konfidan prezidan Ris la, Vladimir Putin, te nye tout lyen li genyen ansanm avèk gwoup Wagner a. Men, an septanm ki sot pase a la a, li avwe se li menm ki fonde gwoup la, se li k ap dirije l e se li menm k ap finanse gwoup la. Humm ala traka papa. Depi lè a, ebyen vizaj misye vin viral. Li vin gen yon repitasyon brital e enpitwayab akoz de sòlda ki te trayi a yo te kase mete nan bòl li. An novanbre 2022, Prigozhin kreye yon lame ansanm avèk 22 mil kondane Ris libere rekrite nan rejyon Bakhmut. Gwoup sa a antre sou teritwa otan sekrètman, yo rankontre ak divès kontak Turk an fevriye, yo t al chèche zam pou lite kont Ikrèn, Donk, selon atik la, yo pa konnen si yo te jwenn zam yo. Men dokiman yo endike, nasyon wès afrikèn Mali a te yon avanpòs pou akeyi zam Tiki yo. Donk, medam matmwazèl e mesye, sa ki pi rèd la, Non yon anplwaye Wynette e site nan dokiman an, kòm yo fè konnen gen plis pase 1.645 anplwaye Wynette nan peyi Mali. Genyen Candace Wondo nan New York Times, li deklare se yon siy enteresan ki montre degradasyon kapasite Ris yo. E sanksyon Amerik la ansanm avèk Ewop yo kòmanse gen gwo enpak sou Larisi. Gwoup Wagner a ki pou Yevgeny Prigozhin, li te kondane pou l pase 12 lane nan prizon nan lane 1981 pou vòl ansanm avèk vwa de fè. Lè l sòti nan prizon an frè e sè byeneme, Ti tonton sa a li pral ouvri yon restoran nan Sen Petersburg. Se la li ta pral rankontre ansanm avèk Poutin, alepòk Poutin te adjwen majistra vil la nan lane 1990. Prigozhin, ki gen 61 lane, itilize lyen li genyen ansanm avèk Putin pou devlope antrepriz restorasyon e jwenn divès kontra likratif ak gouvèneman Ris la, toujou selon sa ki di nan dokiman an. Donk, li pral fè pati de divès lòt antrepriz, tankou divès medya, yon tri selèb izin At Walls, ki kondi ak enkilpasyon l Ozetazini pou enjerans prezidansyèl nan lane 2016. Gwoup Wagner a jwe yon wòl vizib nan gè Ikrèn nan, tandiske gwoup regilye Ris yo sibi e pèdi kontwòl kèk teritwa. Li akize minis defans lan ki t ap tante ki t ap tante vòlè glwa yo. Li deklare Wanner te mete l an fè pou l te atake lòt ekip la, yon basyon Ikrenyen vwazen fòs Ris yo t ap tante pran depi plizyè mwa, yo menm yo vini kobrip sa w tande a, yo depoze lapat sou teritwa a. Epi medam matmwazèl e mesye, Prigozhin. fè konnen li vizite divès prizon nan peyi Larisi pou kapab rekrite konbatan, pwomèt prizonye yo, yo ap jwenn yon gras si yo viv pandan 6 premye mwa nan premye liy ansanm avèk Weiner. Sa vle di, lè batay la pral fèt, moun sa yo ki soti nan prizon, Yo ba w fòmasyon, ebyen nan 6 premye mwa batay la medam matmwazèl e mesye, sa ki pral pase yo mete w anvan avè di w devan ling nan, ou devan ap batay. Donk, devan ou ye w ap batay la, ebyen sa w tande a si ke ou arive sove w pa mouri, ebyen aprè 6 mwa ou jwenn libète w. Medam, madmwazèl e mesye, Lèzetazini fè konnen Wagner genyen 50 mil moun k ap konbat Ikrèn, 10 mil soutretan ansanm avèk 40 mil kondane. Lèzetazini estime Wagner depanse yon total de 100 milyon de dola pa mwa nan konba e nan livrezon zam. Ki kote yo achte zam ki kote yo jwenn zam silvouplè se nan kore di nò san bliye lans ròkèt ansanm avèk misil e selon new york times gwoup sa a yo opoze ak enterè lèzetazini damik men yo pa ta yo pa ta ka pou lenterè lèzetazini damik lawisi enterè lè depi se kote lèzetazini gen enterè e men yo menm yo pase yo fè koze la. Ebyen, relasyon sa ki fèt, revelasyon sa ki fèt medam matmwazèl e mesye, 3 jou aprè premye minis Ariel Henry t al rankontre yon jeneral retrete lame Lèzetazini Damerik nan salon diplomatik nan ayewopò Tousen Louvèti. Donk, minis jistis Lèzetazini an deja anonse yon ankèt deja louvri sou dokiman sekrèt Pentagòn sa a ki pran lari ala traka pou lave kay tè. Ladan l, ou jwenn kòman ameriken yo kolekte enfòmasyon sou gè Ikrèn nan. Sèvis sekrè Lèzetazini menm ta kapab enfòme alavans sou sib bonbadman Ris yo. Divès ransèyman patikilye presye pou Ikrèn, Men dokiman sa montre tou, selon kotidyen ameriken, Lèzetazini Damerik ap espyone majò ansanm avèk dirijan Ikrèn yo. Alatraka ba, alatraka papa! Bagay la difisil frè e sè byeneme, antouka eeh selon Daily Mail, sa w tande a, Ti mesye yo ta deja nan peyi dayiti pou vin ba nou ti kout men nan ensekirite a humm wi degaje pa peche bagay la di pou nou humm enben si tout fwa yo ta la vre byen vini men m wè gè la russie ikrèn lèzetazini epi ayiti sa ayiti vin chache nan bagay sa. Donk si yap ba nou ti koud men yo pa bezwen foure gè la wi si ikrèn ladan lèzetazini enterè lèzetazini frèze sè byeneme bay la yon ti jan cho ou paka foure kòw twò fon èske ou konprann sam diw la ou paka foure kòw twò fon nan way nè a ou paka foure kòw twò fon yo diw lèzetazini depi se kote ebyen ki gen enterè lèzetazini gwoup sa li menm depil parèt se rakata vrakata papap. Èske w konprann sa m di w la? De divès operasyon gen tan fèt nan kontinan Afrik la. E, medam, madmwazèl e mesye, gon jan Lawisi ap ateri ann Afrik la se pa yon ti koze ki piti. Relasyon k ap fèt, koperasyon k ap fèt. Sa fè lontan pèp ayisyen an tap tann ebyen la Russie ti drapo nou te nan men nou nan manifestasyon tout la sent jounen byen ke wè dyaspora ap voye lajan se ozetazini li ye men nou fa nou pa sipoze trò ipokrit non men kounya la esi yo ta debake pou tout bon. E si se pa la verite? Ae, kote w tande Lèzetazini kanpe la a? Yo pa deside voye sòlda pou vin touye ti bandi yo pou nou? Èske w konprann? Ae, nou tèlman mafya, nou tèlman malonèt. Kanada li menm, li di w lame l pa genyen ase kapasite, tandiske l ap voye sòlda ann Ikrèn. E men kounye a la a, yo di nou mèsenè ris debake nan peyi Dayiti. Men kounya la pèp ayisyen, kesyon ki enpòtan pou ke nou poze, si divès medya Ozetazini gen tan konnen, ebyen gon gwoup mèsenè la Risi ki debake, ki gen tan pale ansanm avèk gouvènman pou wè kòman pou yo vin met sekirite, men kòman fè yo pat konnen tou lè gwoup mèsenè kolonbi yo tap debake nan peyi a pou vin touye prezidan? Men, sa parèt biza. Sa pa t gen tan flite Pentagòn? Ala traka pou lave kay tè papa! Antouka, medam, matmwazèl e mesye, jan ti pwovèb kreyòl la di, kote yo ap plimen kodenn, ou menm ti poul, s on kote w kache, w fè silans, w rale kò w tou piti. Ebyen, nou rete. Nap ka nou kache nap gade kisa ki pral pase, kisa kap di nan jou kap vini yo la a ansanm avèk dosye Wagner Group sa a ki se yon ekip mèsenè Larisi kap mache gade non mete lòd nan dezòd nan plizyè bout tè sou latè beni e sa w tande a kote lèzameriken gen enterè yo menm enben lè yo pase la frèzesè byeneme se bale wouze yo fè. Antouka yon dosye nap swiv rete konekte pou rès update yo. Medam matmwazèl e mesye jan kem te anonsew ebyen 5 rezon ki montre klè banm pran ti dlo. 5 rezon ki montre klè ansyen prezidan Joseph Michel Martelly patisipe jous nan kou nan touye prezidan Jovenel Moise e map klè ansanm avèw le ou la fason Martelly ap pran kòd nan touye prezidan. Frèm ak sèm kap koutem Jovenel Moise, Mateli t al chèche nan twou di nò. Vini l vin ansanm avè l li panse s on nonm li pral ka pran foure nan pòch li fè sa l vle ansanm avè l. E fòk ou konprann. M pa konnen si ke ou fè eksperyans sa a si w ale kay milat yo yon fwa. Lè w rive, ou toujou wè gen yon seri de moun k ap travay nan lakou, jeran, sèvant. Ou wè moun sa yo se yon seri de moun yo al chèche an pwovens menm. Moun sa yo pa gen yon grenn moun Pòtoprens ditou. Defwa w konn ap gade moun yo, on dire w wè moun yo egare. Defwa ou konn ap gade moun yo, yo konn maltrete moun yo, yo konn fè chen mòde yo, yo konn bat yo etc. Maltrete yo di sa yo vle fè sa yo vle ansanm avèl. Ebyen medam matmwazèl e mesye, Mateli ki leve pami gwoup moun sa yo panse tout moun an pwovens se menm. Non non non genyen m te kapab di ki kapab plis itil peyi a pase on nonm ki fè gwo doktora wè sa m di w la ki nan pòtoprens vòlè ebyen lè l vin ansanm avèk jovenel moïse i panse son pitimi san gadò son nonm l ap kapab pran pliye foure nan pòch li nenpòt kòman li kapab pran l pase l bò dèyè l li siye dèyè l epi l jete l o poubèl. Humm ebyen medam matmwazèl e mesye Jovenel Moïse ki te byen benyen anvan l soti kote l soti a debake l debake pòtoprens ou raple w nan ki kondisyon li te arive prezidan e Jovenel Moïse te di l klè moun ki te finanse kanpay mwen pou m te arive prezidan donk m panse Nou te gen bon entansyon, pase mwen menm se refòm m vin fè, si m vin fè refòm ebyen w pa dakò refòm, mèsi pou sipò w ebyen m ap oblije chanje kan, m p ap ka kontinye suiv ou ni ret avè w. Ebyen sa ki pral pase frèzesè byeneme, Jovenel Moïse gon seri de desizyon li pral kòmanse pran andedan peyi a. Ou kapab raple w nan lane 2021, premye janvye 2021, Prezidan Jovenel Moïse te deklare, Ane sila a, se pral yon ane de chantye, e gen 3 chantye ladan, referandòm, eleksyon ansanm avèk elektrisite. Men pou koze eleksyon an frè e sè byen eme, Jovenel Moise ale pi lwen pou l di w pap genyen ti pas kout ankò. Zafè fòk yon prezidan desann epi pou l remèt peyi a ansanm avèk yon gouvèneman de tranzisyon, li menm li di l pa nan bagay konsa, se eleksyon k pou fèt pou ke gon lòt prezidan ki eli demokratikman k pou ranplase l. Yo di se dènye ti pas kout k ap genyen nan peyi Dayiti. Lè Mateli tande koze sa, Mateli kote l te chita l pa ka leve. Lang ni plen bouch li, li di ki derespektan sa. Si nonm nan kanpe l di ebyen se eleksyon k pou fèt pa bliye si w se prezidan ou pral fon eleksyon. Fòk s on eleksyon lib, demokratik, onèt. Pap ka gen magouy. Men, pou magouy la fèt, pèp ayisyen, fòk gen yon ti tranzi. Èske w konprann bagay yo? Hum! Ebyen, sa ki pral pase, ansyen prezidan an t apral fè Claude Joseph konnen dosye sa a. Ou raple w menm Claude Joseph te temwanye li di w konsa, Prezidan Jovenel Moïse te di l, phtk pa renmen w, yo konnen w pa pral fè eleksyon pou yo. Paske a lepòk, Claude Joseph te premye minis. E medam, matmwazèl e mesye, Nèg phtk yo ki pat janm renmen fòm tèt Claude Joseph a se yo wè en en piti sa m pa ka konprann li menm nou pa gen kontwòl li fò n mete l sou kote pase nou gen pouvwa nou m pa ka sot kote m sot ansanm avèk on nonm m pran w m mete w prezidan wi se pèp ki te vote w men m finanse w m mete w la epi kounye a la pou w fè on bagay pou w remèt mwen pouvwa m pou w ale kounye a la w ap vin pale m de dosye peyi eleksyon lib onèt demokratik ki koze sa. Epi sa w tande a frè e sè byeneme, a la dènyè minit ou pral genyen Mateli ki pral chwazi Premye Minis Ariel Henry e se pandan Ariel pral enstale 48 èdtan apre yo fin nome l, prezidan an asasinen. Hum! Ebyen medam matmwazèl e mesye aksyon sa a Jovenel Moïse te poze pou l di pap gen ti pas kout se eleksyon dosye sa te blese Mateli paske l wè si Jovenel Moïse fè eleksyon ansanm avèk Claude Joseph kòm premye minis ee zafè l panse l ap regen pouvwa a pa gen bagay konsa. Donk, sa a s on premye aksyon pou ke li degaje l, jwenn on premye minis boure, jwenn on tranzisyon rapid rapid pou l gen kontwòl pouvwa l. Sa se youn. Dezyèm aksyon frè e sè byeneme, fòk mwen di ou, Claude Joseph la ansanm avèk Prezidan Jovenel Moïse, menm si w te tande gen 50 opozisyon nan peyi a, yo tout konekte pèp ayisyen. Menm jan m toujou di l nan peyi Dayiti gon sèl pati politik ki rele sektè prive pase se li menm ki finanse tout. An jen nan lane 2021, jounen jodi a w kapab wè kòman André Michel tout mesye opozisyon ki t ap joure phtk vòlè kòman yo alèz yo fon sèl ansanm avèk phtk. Èske w te konnen an jen 2021. Martelly rele tout sima opozisyon an, mesye dam yo ansanm frè se sè byen eme yo siyen yon akò. Akò sa se pou mete yon premye minis, tande byen wi, se pou mete yon premye minis san prezidan. Humm. Ou ka konprann, si akò deja siyen an jen, prezidan pral mouri an jiyè, akò siyen pou genyen premye minis san prezidan, ou te kapab konprann plan mesye yo te deja la, se jou k t ap konte, se lè k t ap pase pou yo te mete kout bal sou Jovenel Moïse. Donk. Malgre tout aksyon sa yo ap fèt, Jovenel Moïse toujou rete kanpe tennfas pou l di son prezidan k ap soti nan eleksyon ki pou pran tèt peyi a, zafè renmèt peyi a ansanm avèk on ti gwoup moun pou yo al dechèpiye, pa gen bagay konsa. Twazyèm aksyon pèp ayisyen, ebyen fòk mwen di w, Jovenel Moïse deside bay dechaj ansanm avèk yon seri de ansyen otorite leta. Hum! Lè desizyon sa pran, gen anpil nèg nan la repiblik ki fè kòlè, gwo kòlè! Paske, raple ou nan ki kondisyon Lamòt te kite peyi dayiti, Lamòt te kite gouvèneman Mateli a, donk si ke desizyon pran pou ke gon seri de ansyen otorite leta jwenn dechaj, medam matmwazèl e mesye, donk phtk santi ke l gon anfas ki pa piti. Donk desizyon sa a te fwase ansyen prezidan an anpil anpil. E katriyèm desizyon frèzesè byeneme, se li menm ki te pi difisil pou prezidan an te dirije, pou ansyen prezidan an te dijere sou lestomak li, se lè Jovenel Moïse deside koupe kontra ou fon aksyon konsa ou retire kantite lajan sa nan mon nèg li pap ret kanpe gadew konsa e son prezidan ki di m koupel eske ou konprann bagay yo sa ki pral pase nan dosye a medam matmwazèl e mesye ebyen lajan pèdi Ansyen prezidan pran dyare paske li wè prezidan koupe kontra e kontra yo se yon seri de kontra malatchong yo te ye. Senkyèm rezon ki montre klè ke ansyen prezidan an patisipe nan touye prezidan ou kapab raple ou frè se sè byen eme arestasyon Sonson la Familia. Sonson la Familia se youn nan gwo tèt nan baz Galil. Lè sonson la familia anba kòd prezidan graje ansyen prezidan sote pase se nou m kap opere pou li nou tout konn sa donk aksyon sa yo fè jovenel enpadonab devan zye ansyen prezidan e dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen ebyen. lè ou gade tout sekirite ansyen prezidan, se prezidan Mateli ki mete tout. Se Mateli ki, m te kapab di w ki sekirite Jovenel Moïse. Se Mateli an pèsòn ki sekirite Jovenel Moïse. E kounya la a, 6, 7 jiyè lè yo pral asasinen prezidan, ebyen si se mwen menm ki mete w pou sekirize yon nonm, yon sèl kout telefòn sifi pou m di, bay baryè lib, kite nèg yo pas antre pou yo al touye. Èske w konprann? Donk, si se mwen menm ki responsab sekirite w an antanke ansyen prezidan, e tout moun bò kote w yo rekonèt vrèman se mwen menm ki mete yo, Pa gen kesyon fidèl ansanm avèk prezidan se mwen k mete w se mwen pou swiv ebyen kisa ki pral pase medam matmwazèl e mesye humm yon sèl kout kle paw imajine w pou Rodolphe Jean ap di w konsa li te peye yjpyèn ouvè baryè bay pase Atò si mateli pat okouran kòman nèg yo tap fè louvri baryè bay pase pou al touye prezidan e ou kapab wè frèzesè yon kout bal pa tire ebyen mèsenè yo just pase tya tya tya tya antre andedan chanm prezidan fann li ansanm avèk 12 bal donk nou kapab konprann Nèg yo gobe Jojo. Donk frè se sè byen eme, le ou la fason ansyen prezidan gen anpil anpil kesyon pou l reponn sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Nan peyi Ondiras, divès medsen jwenn yon ravèt andedan chouchoun yon fanm. Eeh! E men, kòman bagay sa rete konsa? Kòman ravèt fè pase li rantre ladan? Selon DailyMail, ebyen medsen yo konsilte pasyan an aprè l te fin debake nan lopital la, li deklare l te santi l gon sansasyon etranj andedan bouboun ni. Donk li rete l santi bouboun nan ap dous pou kò l. Fanm nan rive lopital la frè se sè byeneme, Li te ajite epi l ap swe. Li di medsen yo li pa ka dòmi. Ebyen, lè l fin fè egzamen, rezilta yo revele li te gen yon ravèt andedan bouboun li pèp ayisyen. Men medsen yo kòmanse ap poze tèt yo kesyon, men sak pase? Pase ti ravèt konn pase rantre nan zòrèy moun, men kòman ravèt la fè pase poul antre nan bouboun fanm nan? Men mwen menm pèp ayisyen map eseye imajine byen, eske bagay la se konsal rete ouvè? Ou wè? Mesye ye a ki te gen rezon. Mesye a ki te gen rezon wè. Kounye a la a sa k pase alevwa, ale wè fi a pa pran ti beny, ti beny vapè pou bagay la ka po bannann. A vle di bagay la fè humm, li manje l pèp ayisyen. E bagay la ret konsa. Bagay la rete tankou bouch pwason. Donk si bagay la rete tankou bouch pwason si bagay la rete tankou bouch pwason ah ou konprann konsa ravèt la pase flou pran l antre ravèt la kon ravèt la panse ke se nan vale de lonp de lamò l ap rantre epi kounya la lè ravèt fin pase antre epi sa w tande a fi a santi bouboun nan ap dous pou kò l. Sansasyon a etranj, li pa ka konprann ladousè a epi l kouri, li pete kouri l ale lopital. Lè l rive lopital, yo di l, ebyen madanm son ravèt ou genyen k antre nan bouboun ou. Men franchman, hehehehehe, anmweyy, nonnonnon m resi sezi w pèp ayisyen, sa resi depase m. Kòman on, ou pa gen kilòt? Wi. E menm si w te dòmi san kilòt, yon bagay la pa ka rete bouch ouvè eehh. Ooh mezanmi m pa menm ka ri menm vra m pa bon hein kounya la pou gon chouchoun pou chouchoun nan rete eehh humm mezanmi. M kite sa la pou l pa fè zen pase gen de bagay pèp ayisyen franchman w ap mande men ki non bagay la pa latrin mezanmi kòman ravèt fè ap fofile antre ladan ravèt w ap dous pou kont ou kiyès k ap fè w dous non ravèt o ma gad eeyy ala traka pou lave kay tè frè e sè byeneme se avèk anpil tristès m ap anonse w. La polis foulay anpil wi. Men, bandi ti makak, ebyen, nan Thomassaint, arive touye 3 polisye pandan yon operasyon. Bandi sa yo ki monte yon anbiskad, polisye yo pran ladan e malerezman, yo pèdi lavi yo. Ebyen humm apre polisye yo fin pèdi lavi yo, premye minis Ariel Henry pral fè yon tweet pou l di, nos frères policiers sont aujourd'hui une nouvelle fois tombes sous les balles assassines des malfrats san fwa ni lwa. Nous déplorons ces actes barbares aux familles, aux frères d'âme de ces vaillants policiers victimes. Nous adressons nos sincères condoléances et nous les assurons de notre solidarité. Nous relevons au peuple haïtien notre détermination inébranlable à tout faire en vue d'aboutir à la création de climat de sécurité et de la stabilité dans le pays trop et endeuillés. Nous resterons pas insensibles à cette situation et nous sommes à pied d'œuvre pour y apporter une solution durable. Un bon Kariel, Ou genlè bliye lè w te fin monte non si te nan touye prezidan w te di nan 2 mwa wap met sekirite matisan. Kòm dènyeman minis jistis la te di teritwa pèdi pa bay manti se 12 polisye k mouri se pa 20 ebyen nap fin konplete lis la. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Eeeeh Jenny Baptiste muah I love you te quiero mucho heheheheeh Ebyen aprè Garry Bodeau fin mete yon nòt deyò pèp ayisyen nòt sa li mete deyò poul di li pap touye tèt li e non sèlman sa tou li pa pral soti nan lari a poul ap tire wòch non non non li pa pral kase tèt moun. Li pa pran konsèy Moïse Jean Charles pou l tire wòch tout kote. E raple w, videyo sa a, ansyen prezidan chanm depite a fè, se aprè Lèzetazini fin sanksyone l kòm moun k ap ankouraje aktivite kriminèl nan peyi Dayiti ak kòripsyon, li te pran 5 a 600 milyon de goud nan lane 2019 lè l te prezidan chanm depite a, li te separe l bay lòt depite yo yon fason pou ke li te kapab jwenn vòt yo pou Fritz William te kapab arive premye minis. Aprè. Depatman trezò ameriken fin frape l ebyen Gary Bodeau te ozetazini damerik li pral vole kite etazini damerik ebyen ki kote l pral refije li pèp ayisyen li kouri lal an ewop men Gary bon dlo men poukwa pa ayiti paske w tap travay pou le peyi nèspa. Mezanmi benyen wi pou ravèt pa pran nou eeyy. Ala traka papa. Donk medam matmwazèl e mesye Gari Bodo ki tap travay pou le peyi ki renmen le peyi imajino lèzetazini damerik sanksyonel E ki kote l kouri fè se an ewop lale men poukwa se ayiti pou vini mon cheri doudou Medam matmwazèl e mesye nan video ansyen prezidan an te fè ou kapab remake li kenbe telefòn ni Epi lap fè video a. Sa vle di, se pa yon ekip teknisyen k ansanm avè l, yo mete l devan yon kamera pwofesyonèl pou l fè yon ti videyo pou l adrese l ansanm avèk nasyon ayisyèn nan. Men Gary Bodeau pou kont li, l tankou moun k ap kache e fason l kenbe telefòn nan, menm dèyè w pa ka wè. O mwen te ka fon tripotay pou di kèt kay sa sanble a kay nan tèl zòn ebyen sanble l pa li pa nan tèl peyi se nan tèl peyi li ye donk li lage pou kò l ala traka pou lave kay tè humm vòlè se youn fè kòripsyon se de men lè yo sanksyone w pèp ayisyen bagay la pa piti non. Medam matmwazèl e mesye kòman ti konpè a te fè rive prezidan chanm depite a Nou raple nou se te nan mwa desanm epi sa ki pral pase pandan palemantè yo ap plede rele Cholzè m pa konn kote l t al nan mande si se bay tonton nwèl li l t al jere yo paka jwenn li paka yo paka jwenn li an Ebyen, Konpè Bodo ki te la, imajine w misye te yon gwo stratèj andedan Chanm Depite a. Hum! Gwo stratèj wi devan Letènèl. Rapidman l rele telefòn li, l rele yon nèg nan sektè prive a. Rele l rele nèg nan sektè prive a, hum! Sa w tande a? Lajan pral fè kenken nan Chanm Depite. Depite ki jwenn 200 mil, genyen k jwenn 150 mil goud, genyen k jwenn 100 mil goud, gade n, lajan fè tenten anba. Donk medam, matmwazèl e mesye, lè w pran Fritz Williams, lè misye pral monte antanke premye minis, anpil moun pa t konnen tip sa a. malgre avan li te administratè nan ministè agrikilti. Ebyen, frèse sè byeneme, kote misye ta pral pran chè? Anpil nèg nan sektè prive pral konnen l e se sa k fè yo pral depanse divès santèn milyon de goud pou ke li te arive pase pou l premye minis. Se paske misye, lè ke l te chèf kabinè minis finans Jude Patrick Alex, Jude Patrick Alix Salomon alepòk, misye te bay nèg sektè prive yo bon sèvis. Èske w konprann? Donk, depi w koube anba mesye tèt kale oubyen tèt cheve kalalou Ti po ki gen koulè, ebyen lè kò bezwen pase pou rive nan pòs ki pi wo, gon jan yo vide lajan dèyè paske yo konnen w deja gen san tchoul, san rèstavèk, esklav volontè, yo pa pè envesti lajan nan ou paske yo konnen kòman yo pral fè w mache. Ebyen medam matmwazèl e mesye, misye ki gen anpil kontak nèg sektè prive kote ke l t ap travay, Sa ki pral pase? Kounye a la a, lajan pral vide nan chanm depite. 5 a 600 milyon goud pral bay e ansyen prezidan an, avan menm vòt fèt li gentan fè reyinyon ansanm avèk tout lòt depite yo. Poul di yo, men kòman dispatching nan ap fèt, men kòman, men konbyen nou chak ap jwenn epi nap vote. E raple ou a lepòk frè se sè byen eme, te genyen anviwon 76 depite ki te vote ansyen premye minis William. Donk dènye kouk pou touye koukou a selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, se ke ansyen Premye minis Fritz William viza l gentan revoke menm jan ansanm avèk ansyen prezidan chanm depite a. E non sèlman sa tou, medam matmwazèl e mesye, pi fò depite ki te pran lajan pou ke yo te vote pou tip sa te rive premye minis, Lis yo gentan la pèp ayisyen nan jou kap vini yo, yo pral revoke viza tout. Genyen viza yo deja ekspire yo pap menm rele yo. Genyen tou ki toujou genyen viza kap fonksyone yo ap just koupe yo e di yo rete yon kote paske nou enplike nan kòripsyon, nan zak teworis andedan peyi Dayiti. Donk, ou kapab konprann, lè ke w vote yon ekip nèg, pou yo al defann ou, pa gen kesyon lè m rive anndan an, gon seri de moun yo ap prezante, pou m chèche konnen eske moun sa yo gen kapasite tout bon. Pou nou fè bak peyi a ale vè lavan. Men depi m jwenn lajan pa m nan, kite mele m ansanm avèk pèp, kite mele m ansanm avèk ensekirite, kite mele m ansanm avèk pa gen swen sante, pa gen elektrisite, pa gen bagay konsa depi m jwenn lajan m nan, donk sa va. Donk frèzesè byeneme se pa pou san rezon pa bor isit m toujou di nou Ayiti se la repiblik dè koken. Se moman pou n fè yon kout pye nan departeman latibonit. Kòdinasyon près ak relasyon piblik, DDA, anonse Joslè Nèlson alyas Kaka rat anba kòd nan Gonayiv. Ban m moutre nou fototip la. Men misye. Se misye ki rele kakarat la pèp ayisyen. Non misye sanble yon kakarat vre. Non non a la vwa wi gason. Sanble a kakarat la wi. Lapolis nan Gonayiv arete l nan dat ki te 7 nan lopital la Providence nan Gonayiv, misye te pran yon bal nan cheviy goch li. Pandan li vin chache swen nan lopital la, lapolis tou pran l pou l al ba l yon swen ki spesyal. Ebyen misye w ap gade la pèp ayisyen, tip sa se youn nan chèf gang kokorat san ras. Misye te pran bal Jedi swa nan echanj kout bal ansanm avèk lapolis nan yon operasyon lapolis t ap mennen nan Kwa Peris. Frantz Gilles, mwah, I love you too. Towo sa ki rele Jocelin Nelson alyas Kaka Rat nan gang Kokorat San Ras se te transpòtè zam ak bal soti nan Savyen pou rive Kwa Peris ebyen lapolis fouke misye. Toujou nan departeman Latibonit, m ap fè ou konnen, brigad entèvansyon mete sou pye pa direksyon depatmantal polis Latibonit, brigad entèvansyon gen misyon pou l kontinye lite kont gran banditis andedan departeman an. Selon deklarasyon direktè depatmantal polis Latibonit la ki se komisè divizyonè Roger Godson Jeune, polisye ki fè pati de brigad sa a, pran yon fòmasyon spesyal, apre yo fin resevwa diplòm yo, yo di wi yo angaje e plis ke detèmine pou yo trake gang ki gen tandans kreye panik nan mitan popilasyon an. Direksyon depatmantal polis nan Latibonit ap pouswiv angajman l pou l mete lapè nan rejyon an pèp ayisyen, se sa responsab la fè konnen. Nan Okay, ebyen kite m montre w foto. Lapolis nasyonal arive mete anba kòd, ou son lè peti endividi. Cheke l pou ou. Ya! La polis nan okay ebyen frè se sè byen eme rive mete 3 endividi sa yo nap gade la anba kòd ebyen youn se piterson michel alyas ti pastè youn se elize chansly ansanm avèk renalson joseph paka pa gon gen joseph ladan. Mesye sa yo ki gen, mesye dam sa yo ki gen akizasyon kap peze sou do yo, vòl a men ame, vyòl, asasina, kidnapin, asosyasyon malfetè. Yo soti jous Kabarè, yo vin kache Okay selon deklarasyon komisè Richemon ki arive mete yo anba kòd pou kounye a, yo nan prizon annatandan yo fè swit jidisyè yo. Ebyen medam matmwazèl e mesye toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye sekirite, nan depatman lwès lapolis di li mennen divès operasyon ebyen nan divès baz gang tankou nan baz kraze baryè, nan baz. Ti makak epi wè ti makak sot touye 3 polisye m paka konprann la polis on dirè la polis mete nòt yo deyò anvan menm yo al fè operasyon an pase franchman m confuse nan sa la polis ap di a donk nan kanaran nan onavil la polis debake e sa w tande a popilasyon an te akeyi yo ansanm avèk yon santiman de jwa de kontantman nan zòn nan kote bandi te deside pran kanaran an otaj. Donk medam matmwazèl e mesye, lè lapolis debake ann gade revandikasyon popilasyon an selon sa lapolis fè konnen. Vwala ou tap swiv koman la polis ap debake an chango, traktè, tout moun kanpe sou 2 ran. Sa fè lontan popilasyon an pa wè la polis donk frè ze sè byen eme selon deklarasyon la popo ebyen yo fè konnen popilasyon an te akeyi yo waw se te lajwa ansanm avèk la kontantman. Nan depatman sant, ebyen medam matmwazèl e mesye, towo sa wap gade la a, men towo a, lapolis arive mete misye anba kòd nan komin Laskarobas. Nan lanwit 8 avril la, misye rele Michel Mackenson, misye fèt nan komin Petyonvil, li genyen 26 lane. Li te rete dezèmit, li se avan li te manb gang Kempès, ebyen li pral kite Kempès, li pral manb gang Vilaj de Dye, li pral jwenn Manno. Ebyen medam matmwazèl e mesye, tip sa kòman lapolis fè depoze lapat sou li? Misye te deja travèse li rantre Ozetazini Damerik, men m di Oze, misye te deja travèse li rantre an Repiblik Dominikèn, otorite dominiken yo arete l epi yo depòte l. Li t al kache nan komin Laskawobas pandan l t ap tann pou ke viza l vini epi sa w tande a pou l retounen an Repiblik Dominikèn ebyen lapolis mete l kote l sipoze ye rapid rapid. Medam, matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Maten an byen bonè mwen te gen chans kwaze ansanm avèk yon konpatriyòt e konpatriyòt sa medam, matmwazèl e mesye te di m ebyen li menm vole ponpe peyi dayiti ap chanje m te bat bravo pou li pou m te dil wi m dakò men sitwayen sa frèzè sè byeneme mwen genyen plis pase 2 zan depi m pa kwaz ansanm avèl Paske a lepòk lè Jovenel Moïse te la, misye te yon opozisyon wouj e pa gon manifestasyon ki te konn ap fèt li pa t konn toujou la. Men, dèfwa konn gen bagay ki konn ap fèt nan peyi a, m konn ap eseye gade w m wè kòman m te kapab fè l wè larezon men l te refize. Jounen jodi a, alye l opouvwa, e w kapab wè yon seri de aksyon opozisyon k ap dirije aktyèlman an, moun sa yo ki te konn ap kòmsi repwoche gouvènman avan, kritike gouvènman avan, Pou seri de aksyon yo te konn ap poze, yo konn di aksyon sa yo pa bon nan sosyete a, se touye yo ap touye popilasyon an, se fyèl popilasyon an yo ap pete. Epi moun sa yo vini yo pran pouvwa a, yo fè pi mal pèp ayisyen. Kòman Ayiti pral pase pou l chanje ansanm ak moun sa yo? Pou di w konprann sa m ap di w la la, sa vle di mwen gen gode sa a. Gode sa reprezante peyi dayiti. Sa a kap dirije peyi a aktyèlman, map kritike l pou kote l plase gode a. Mwen santi kote l mete gode a pa bon. Mwen ti, mwen kritike l, mwen kritike l, mwen di fòk ke l ale paske li pa genyen sans de responsabilite frèzesè byeneme. Ebyen kounya la, lè ke gouvènman sa a tonbe, mwen menm mwen vin pran plas la kòm opozisyon, mwen vini m met gode a la. Sa vle di, mwen vini m fè pi mal tandiske m ta kritike moun sa a avan, paske l pa itil peyi a anyen, paske moun sa a ap fin ansanm avèk popilasyon an, tout enstitisyon leta tèt anba, epi moun sa a, epi mwen menm lè m monte m fè pi mal. Ant nou 2 a, kiyès ki pi mechan? Ant nou 2 a kiyès ki pi pa renmen Ayiti? Ant nou 2 a kiyès ki pi kriminèl? Ant nou 2 a kiyès ki pi pa vle wè peyi Dayiti avanse? Kote peyi sa pral pase poul chanje lè kem tap kritike yon gwoup avan mwen m vini m fè pi mal? Donk kisa ki pral pase? De jou an jou peyi ap antre nan tou plis. Se sa wi politisyen yo refize konprann pèp ayisyen. Se sa yo pa ka konprann nan wi. Paske si map kritike lòt la li pat bon. Imajine w m tap kritike lòt la map di lap pete fyèl popilasyon an. Li ta pral mete 9 goud son gaz. M rele anmweyy m boule peyi. E tandiske lè m vini m te jwenn galon gaz la 45 goud a 200. m te jwenn galon gaz la avè 45 dola, m mete l 50 dola, e sa poko janm anyen toujou, m pral pase galon gaz sa a 570 goud. Donk ant moun avan ansanm avèk mwen menm ki t ap kritike lè l te la kiyès ki pi kriminèl? M t ap kritike gouvènman an paske to dola te twò wo, fyèl popilasyon an ap pete. Moun ki te la avan, anvan nou touye l, li kite dola a 65 goud, jounen jodi a, li 157 goud. Kiyès nan nou 2 a ki pi kriminèl? Ki kote peyi sa pral pase pou l chanje la a? Ban m ti limyè. W ap reve. W ap toujou rete nan kabann. Eske w konprann pèp ayisyen? Donk nan peyi dayiti, tout sa lòt la t ap fè, nou pa t vle wè l la, donk son sèl bagay m kapab di ki pwogrese se ensekirite paske se li menm nou te itilize kont li, nou te envesti san gade dèyè ladan l pou n te destabilize lòt la, ebyen jounen jodi a se gang, wè sa m di w la, k ap ouvè sou tout teritwa, se gang k ap bay pwoblèm. Men pa gen wout, Dosye dola pa pale ankò, bank pa ap pete fyèl moun, manje disè two tè, pa gen gaz nan peyi, pa gen anyen k ap mache. Men tout moun rete bouch be bèkèkè. N ap tann on mirak fèt oubyen n ap pran responsabilite n. Donk dèfwa pèp ayisyen, se jan de analiz sa yo, se jan de refleksyon sa pou fè. M pa ka chita la tout la sent jounen m ap kritike lòt la, epi mwen menm lè m monte m vini m fè pi mal, kiyès ki pi kriminèl ant nou 2 a? E se sa nou refize konprann mezanmi. Si kè m t ap kritike lòt la, gade byen, Jovenel Moïse vini, li di w konsa kilomèt wout t ap fèt 1,5 milyon de dola. Men li di w li vini, ebyen li revize kontra l, li di se pa posib. Lè kè l fin koupe kontra, li di w konsa, ebyen kilomèt wout vin ap fèt 150 a 160 mil dola nan peyi Dayiti. Donk li di w sa pa t bon men li vini li amelyore bagay yo l pote yon solisyon. Monvin ou menm gade non pandan l ap fè sa ou mete dife nan machin ki pou fè wout. Poto elektrik ki pou enstale ou mete dife ladan. Jounen jodi a w vini menm yon vil nan peyi a Pa ka gen 12 èd tan kouran pa jou, menm la a nan Pòtoprens, menm kapital peyi a. Donk, ant ou menm ansanm avèk moun sa a, kiyès ki pi kriminèl? Hum! Ala traka pou lave kay tè papa! Non, frèzesè byeneme, peyi a s on peyi ki konplike. I gen ti boubout li, ou konnen se pak. Ti boubout la, ranje ti kabann, te amo, ti bagay lanmourèz. Misye kraze bagay yo, li pete diskisyon a fi a, li di fi a ap manje li, maji. Mezanmi ann gade. Men bagay yo m di w la. Ou di me manti men ni. Bagay maji yo men ni. Ou wè la yo. Men ni la yo. La yo e kote l te mete bagay yo di diven se si se la. M fout kraze tout. Ou menm kraze yo gason. Ou pap kite yo pou w la menm. Dakò. Nèg kò ni yon gran bra wi. Sa yo menm nan e bagay maji. Gade gade bagay nan to. Gade bagay nan to. Ou wè sa son pafen. Sa son pafen. M pa konn ki pafen lwa l ye. M pa konn ki pafen bagay. Li ta pral flite l sou ou l ta pran w. marozo. Manyew pou manbo m voyew baw wè kounya w wè kounya lè mwen menm map diw fi a pa bon an. Aah ok repran pou mwen gason. Koman manbo a rele? Madan Jemena men bagay yo m diw la. Roody me manti. Aah manbo a rele madan Jean Bernard. Kounya wap voye video a bali pase fi a tap pranw. Ti meni. Bay maji yo meni. Ok. Wè la yo. Meni la yo. La yo e kotel te mete bagay yo diven sesi sela. Ou kraze tout. Wi men chan men boutèy chanpay la vre. Meni sa yo menm nan e bagay maji gade gade bagay nan to. Gade bagay nan to. Wè sa son pafen. Wi. Sa son pafen mpa konn ki pafen lwa liye mpa konn ki pafen bagay. Gwo espri. Wè. Wi. Alò nou dim li pa nou dim fi sa pap touyem yon bon lè. Li tap touye w vre. Gade gade yon ga. Heyy mwen menm gason konsa ou kwè m ka pran nan kou sa? Jamè m pap pran. Gade m te kraze m kraze tout baky la yo nèt. Gade sa yo menm nan gade wè bay sa m e yo m pral efase la. Talè m te pè man yo bon man bon m voye yo baw wè kounya w wè kounya lè mwen menm map diw fi a pa bon an. Menni. Ou wèl? Menni. Men bagay wonga yo gade li komanse simen pil pil bagay. Depi ou te bat li nan tèt, depi nan ou te komanse simen ti flè, li te panse li te ka pran ou. Eske wè de koze mesye? Eske wè de betiz mesye? Kounya la ou pral fon nèg plezi. Mezanmi konn kiyès nou gen nan men nou wi. Gade nou bèl ti dekò papa Noël wi rouj e blan ti flè ti kè te amo hein depi nan wout ou kòmanse simen flè epi men marozo a vini kraze chanpay i bat ou met men èske ou alye kot kòripsyon an rive mesye bon dènye kouk pou touye koukouy a pèp ayisyen mwen m tonbe sou videyo sa m pè nou ayiti a spesyal vre wi mezanmi. Gad ansanm avèm. Nan, kòmsi la, nan, nan, nan, e, e. Wi. Avè di la, e montre yo ap montre w kale bannann a laj ou ya. Avè di ou gèt, ou ka gentan marye jan m ap gade w la la. Avè di ou poko konn kale bannann. Ok. Filaman sa. Stefanie est occupée, elle a pris à caler banane. Ahh, elle a pris à caler banane, pa de problème. Pouvez la rappeler dans quelques minutes, d'accord? Merci. D'accord, de rien. Wouyy kenbe m ohh. Se kankou wap rantre lan bon po. Tou dousman. Fò pa sakrifye bandi. Mezanmi depi sou kenbe kouto a yap blese wi. Gade kenbe kouto a mezanmi eske yap blese. Bannann nan non. Eh non e lot banane ti pe kale men ti n se pa kale banane eh mais l'autre balane l'autre banane tu sais comment mais la banane banane. Wi dakò de rien wi m gade la kouvèti wi. Se kankou wap antre lan banw po. Ui. Gad kman e kenbe kouto Stephanie k touyem frèt. Kman. Fò pa sakrifye bannann nan non. Nan kòsi. Heh non m gen presyon gen lame nan peyi dayiti pa gen lame pa vre pa gen lame nan men tyete ou ma cherie heheheyy si ti m se pa kale banane ti se fè kwa ma puce. Hein sim byen konprann ou bal mete labouyi nan labouyi banann nan wap mete pat tomat mezanmi pou bali ti koulè ala traka pou lave kay te wi mpoko janm sezi konsa frèm ak sèm kap koutem byenvini. Nan yon wikenn rete yon wikenn e depi wikenn nan rive se plezi gaye. Nan atik 32 nan konstitisyon maryaj la pale de poligami. Ma sè, ma sè, mesye silvouplè prete m atansyon nou. Medam yo silvouplè prete m atansyon nou. Sak fè w paka satisfè l tou sèl, di nou plis? Sa fo le dia paske si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment à chaque fois il le veut il le veut il le veut. An sa vle di nèg la nèg la gon bann letren mezanmi kenbem wi nèg la gon bann letren sa vle di tanzantan li bezwen l bezwen l bezwen l bezwen l bezwen e l rebezwen ankò Une à son chez soi et à chacun son moment. Donc de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à euh, vendredi, il est chez moi. Voilà, donc je préfère que ce soit comme ça. Hé, Marcel. Il faut pas ici. Tu partages ça. Ton homme Eh! la polygamie saine. Tu partages ton nom là-haut. 4 jou che ta kopin epi 3 jou che 3. Ti et okup, ti et okipe ti nariv pal satisfè. Hey! Medam di mwa, eske nou tap dakò yon bagay konsa? Hum. De fwa e se pa pataje w ta pataje non men se la fason i pran swen w. Se fason li ba w bagay la epi w pral gade, i pray fon lòt dous menm jan. Nou tap tcheke yon lòt nou di lòt la epi al chèche yon lòt pou key fin satisfè fin fè rès la. Pansel ga peti ou pral travay ou gen lè zanfan ti n pe pa sakaje ton peti kò wè ka fini bagay la epi ton lòt semèn ou tande ravèt ap pase rantre ladan hehehehehehe anmweyy letènèl oo ede mwa. Non medam banm yon ti limyè banm yon ti limyè banm yon ti limyè eske nou tap dakò pou ke nou men mezanmi fèm konnen mezanmi fèm konnen banm yon ti limyè eske nou tap dakò poun patajel Jessica wap pale fèm konnen pase Ou pa ka satisfè l pou kò l kounye a la ou di nèg la epi i ka gon lòt fi l ap pase 3 jou lakay li epi 4 jou lakay ou lè sa w ap gentan prepare w pou resevwa l men se kwa listwa non non non ma sè il faut pas ainsi non je peux pas moi eh atche dèfwa w ap imajine le fou frijidè a vye kabann nan. Sa vle di, li fò apante kay la, sa vle di, se konsa l pral fè yon lòt apante kay la tou. He! Non, je suis jalouse moi. Non, non, non, non, je suis pas d'accord. He! He! Bon, ke Suze la di moun. Men se pa mwa, se la konstitisyon. M gen enpresyon se sa k fè tòti lan. Sa vle di lè w kwaza yon nèg ki gen yon tòti, epi kounye a lè w pete kouri agoch adwat kounye a, ou pa ka pou kont ou rele yon lòt mezanmi. Medam fò nou mande konkou. Lè bagay la twòp pou nou fòk nou mande konkou, fò nou chache yon lòt pou ede nou, pa kenbe l pou kont nou. Hein? non, je peux pas là. Fini pour nous, ma chérie, s'il vous plaît que je suis pour la polygamie Il Faudrait que nos sœurs acceptent ça. Faudrait qu'on nous réapprenne ça. On est venu avec la culture européenne où on nous dit euh, il doit être mon homme à moi toute seule. Mais c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui avec le phénomène des tisa. C'est vrai ma chérie. Hein? phénomène des tisa. Tout simplement parce qu'on a voulu nous faire croire que oh, maintenant nous sommes européens, on peut vivre comme les européens, voilà, un homme doit avoir une seule femme, mais je dis non, c'est pas possible. Un homme devrait avoir plusieurs. Il faudrait que la polygamie soit saine, il faudrait que les femmes acceptent cela. tu partages quoi, ma chérie Mais non, non, non, je peux pas. Moi, je peux pas partager là. A ki kè? A ki kè mezanmi? Hein? Tankou Jako te di nan ki kaka? Hein? A ki kè mezanmi map gade? Li pral kay yon lòt epi li pral bay plezi? Non non non non non mezanmi mpa gen lafwa sa. Kitem rakonte nou istwa Jako. Ou konnen, Jako tout sal wè fòl pale. Epi bourik ki leve kap fon detire kòl wè sam dou la lè bourik ap detire kòl detire kòl epi bagay la vin detire tou men jako rete son pye bwa yap gad bourik bò lòt bò mòn nan epi jako voye jel lap gad bourik epi Gon femèl bourik kap pase. Femèl bourik la fon avanse lap gade epi mal bourik la tou vole sou dol epi li ba li kek bagay. Epi jako ki ret lot bo ki wè jan bourik ap byen pase epi rete lap kondase hehehey humm bay jako grate li. Epi lè bourik fin fè sa l t ap fè a, li fin detire kò l, pèp ayisyen, li fin dekonekte aparèy yo epi bagay la tonbe rrr, ti konprann. Epi bourik voye je l, li gad jako lòt bò mòn nan. Epi l di jako konsa, w ap pran dene. Jako rete l gade bourik epi l gade anba bourik li di. Nan ki kaka oo nan ki kaka oo heheheeyy antouka mezanmi frè se sè byen eme poum gen nèg epim poum wèl prale nan yon lòt nan ki kaka oo antouka janm toujou renmen dil ayiti dictature la pèl dè zanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Randevou ka se demen maten 9 è pou yon lòt edisyon spesyal. Bizou bizou one love, bon wikenn e jwayez pak. Fouco zanmi enfo pa w, n ap toujou rete konekte. Bizou bizou one love. Cyn! One love.